Tout moun konnen medam e mesye nan kesyon relasyon, nan kesyon fanm ak gason, nan kesyon moun ki damou, toujou gen krim, toujou gen de ak ki fèt. Ebyen ki kite anpil moun dlo nan zye e se istwa sa m pral rakonte w la a men son istwa vrè paske nan moman nap pale la a ajan usgpn yo dlo nan zye aprè yon lòt ajan usgpn deside fizye yon lòt poutèt yon fanm bagay ou pata kwè ebyen ajan usgpn sa nan moman nap pale la a Misye pa nan kapital la selon dènyè enfòmasyon yo, ebyen misye ta deja jete l nan vil Kap Ayisyen. Ankò yn fwa medam e mesye nou kontan avèk ou e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com e nan dezyèm videyo sa ke nou pote pou ou la pou nou vin enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti medam e mesye e nap di yon gran mèsi ak tout moun tout moun tout moun an jeneral bon ebyen Ajan usgpn sa a ki li menm touye lòt la avèk yon bal nan zye pou tèt yon fanm, èske fanm ap janm fini nan peyi sa a, èske fanm ap janm manke nan mond sa a e lè nou konnen yon sèl nèg gen 3 4 pou kòl alòske yon lòt menm ap touye nèg parèj li pou tèt yon grenn fanm humm ebyen medam e mesye nou pral envite w gen detay nou pral envite w gen plis done konsènan ka sa a ebyen jodi a la ki lage. Plizyè ajan usgpn presizeman frè ajan usgpn sa a ki li menm jodi a dlo nan zye paske frè l mouri ak yon bal nan zye poutèt yon fanm. Louko Désir jodi a fini avèk karyè Jean Bertrand Aristide ansyen prezidan lavalas la anben ki li menm yè nan sòti l fè la a fè anpil gwo deklarasyon e Louko raple ansyen prezidan Lavalas la ke se li menm ki te kraze lame Dayiti pou fè blan plezi e se li menm ki te vann tout materyèl lame Dayiti yo jounen jodi a la ou wè tout peyi ap griyen dan sou nou paske nou pa gen lame menm bon menm pnh nou pa gen. Pou m byen di l konsa paske si peyi a te gen yon pnh, yon fòs polis ki eben pwisant, yo te dwe mete lamò nan zye tout bandi sa yo k ap teworize popilasyon ayisyèn nan. Tout bandi sa yo k ap fè e defè, k ap taye, k ap koupe, k ap rache, k ap plante, k ap rekòlte, eben lapolis te dwe fizye tout nèg sa yo selon anpil moun. Eben medam e mesye nou pral envite w tande Louko k t ap korije kaye ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide medam e mesye Ki li menm vle pase nan zye pèp la pou on bon moun, pou on bon prezidan alòske se misye ki te kreye on pakèt lame bandi, ti manchèt, lame wouj, enben Jean Bertrand Aristide ou pral jwenn nan men Louko Dezi, nap tande Louko ki tap reponn Jean Bertrand Aristide konsa medam e mesye. Lapolis ap chèche nan moman nap pale a la. Yon sitwayen ki rele Ginou Preval ki an kaval. Selon dènye enfòmasyon, misye o Kap Ayisyen. Misye se yon ajan USGPN, li te atache donk a ekip sekirite ansyen prezidan Joseph Michel Martelly. Misye asasinen pandan wikenn nan Elie Calixte Élie Calix ki se frè yon lòt ajan USGPN ki rele Willy Élie ok donk la nan moman map pale avèk ou a la se ke lekip de USGPN donk yo trè afekte pa sak pase a paske Ginou Préval tout mesye ki nan USGPN yo te konn pale l eben kisa bagay la epi mantèt a tout Ginou Préval gen yon mennaj ke l renmen. Men, tout mesye ki nan rye GPN yo, depi yon sèten tan, yo remake ke tanperaman misye ap chanje, konpòteman l ap chanje. Misye se yon nèg kòmsi m te gade w, si l bwè yon byè, misye gaye, misye woule atè. Misye woule atè. Depi kèk jou, kòmsi misye gen zam nan men l, epi yo wè misye tonbe nan alkòl, misye tonbe nan tafya pèmètenda tou gen de lè. Misye gen inifòm sou li, zam sou li, menm kòl li pa ka kenbe nan palè a. E mesye USGPN yo te tèlman wè bagay sa son bagay yo pa konprann sa k ap pase a, yo ta menm panse ke se ka petèt yon moun k ap fè misye mal. Paske ou konnen ke gen de moun ki ka dejwe yon moun, ki fè l ki fè l vin ap bwè tafya ak li, gen bagay konsa. Enben ki sa k pase? Ginou Preval gen yon mennaj, mennaj la byen. avèk madan Elie Calixte ok sa vle di ke se 2 medam ki byen epi se 2 zanmi ki genyen tou Elie Calixte et Willy Calixte Elie Calixte et Willy et Wilky Elie se 2 moun mamerad se moun latibonit mennaj Ginou Preval la vin pa ka tolere Ginou nan konpòteman l, nan bwè kleren, bwè tafya, woule atè bagay konsa, epi l vin deside kite misye. Li di Jinou ke l ap kite l e de fèt mennaj Jinou an vin ap demake Jinou, gen de lè misye pa menm gen kontwòl kote fi a ye. Kounye a misye li menm lè l fin bwè kleren epi misye al kot fi a, li fè fi a de menas ke tout paran fi a te konnen. Dènye menas li fè fi a, l di fi a, l ap tire l epi answit l ap boule l. E mesye ki nan USGPN yo nan palè nasyonal, ok, tout nèg ki nan palè nasyonal, se gade yo gade yo wè ke Ginou Preval toujou ap mache avèk yon galon gazolin dè machin li. Donk misye te klè sou menas li pou l te fizye doktè mennaj la ki kite l enben sak pase nan wikenn nan la misye debake lakay Eli Calix kòm misye konnen madan Eli Calix se zanmi mennaj li a li panse ke mennaj li a lakay Eli Calix epi lè misye debake bagay sa yo misye di misye frape l antre. Misye di l vin chèche madanm li la Elix ale di misye bay bagay sa pyès madanm ou pa la misye rale revolvè l li mete l nan zye Elix Elix Alix misye fizye l oh misye mouri sou plas oh oh wi evidan nan moman nap pale a la an jwèt konsa wi an jwèt konsa an jwèt konsa oh oh oh ok nan moman nap pale a la donk tout mesye USGPN yo ap chèche enfòmasyon donk sou kibò Ginou Prevalier, men enfòmasyon yo ta fè kwè ke misye ta pran motosiklèt, nenpòt 40, nenpòt 5 motosiklèt la, li transbòde. Lage pye l. Enfòmasyon ta fè kwè ke misye aktyèlman li Kap-Ayisyen. Donk vwala listwa. Donk pou yon kesyon lanmou, pou yon kesyon jalouzi mon frè, men nan ki sitiyasyon donk ke 2 fanmi ye pratikman jodi a la. Ok. Nou konnen ke kesyon lanmou an fè pli ke sa. Wi. Li fè pli ke sa. Wi. Krim pasyonèl. Krim pasyonèl. Krim pasyonèl. Donk antouka e senpati donk a tout zanmi e ki te konnen Eddie Calixte. E polisye yo nan sans sa vrèman gen ti pwoblèm. Non, nan kesyon krim pasyonèl yo. Non, non chè, se menn sa la. Anpil dega nan sosyete a. Antouka deja. Avèk polisyè yo tou. Wi, wi. E di nèg ki avèk polisyè, se pa polisye sèlman non chèf la. Wi, vise vèsa. A wi. Mwen menm gen zanmi m ki avèk polisyè ok. Ki dòmi avèk yon zam nan bouch li wi. Sa w di m la? A wi. Kòman l dòmi avèk yon zam nan bouch li a? Li dòmi avèk yon zam nan bouch li, fi a klè sou sa. Li di pou dòmi nan kay la se sèl bagay pou ki ka fè w dòmi nan kay la. Epi mete zam nan nan bouch misye. M pa konprann. Jan w tande l la mon frè. A m pa konprann. A ben ka. Kòman l dòmi avèk yon zam nan bouch li a? Chèf la mete zam nan nan bouch nèg la. Pouki sa? Paske jalouzi. Ou pa konn. Tèlfò w pa. Sò w rantre twò ta. Mon Désir koman li pèdi lavi li e gen anpil lòt ka konsa se de polisye ou konprann ke krim pasyonèl yo anpil. Anpil bon e sa se an fèt senpati donk a la famiy Calix e Wilky Elie ki se. Kote Mèt Telfort di yon bagay la wi. Li pale de Jinou. Wi, Jinou Mondezi. La Jinou Mondezi. Laktris Jinou. Wi, wi, Mondezi. Ki te mouri sou wout nasyonal la. Wi. Nèg la te asasine l. Valdo, Valdo, Valdo. Polisye Valdo. Valdo, Valdo te polisye. Wi, polisye. Polisye. Te take la on take. Wi, wi, m sonje bagay sa. Polisye, wi. M sonje. Se ton bagay tèt chaje. Li rale tout nan machin epi kout jak. Jalouzi, jalouzi. Menm bagay yo. Menm bagay yo. Menm bagay yo. Jalouzi. Bon. Bagay sa nan raje nèt. Yo lò vle don lòt bagay. Ah, pale non, ah. Pale, ah. Ou gen ba. Ou gon lòt ba ou vle di, nou di sa deja. Ah. An tou ka veye zo. Mwen gen blag. Mwen gen blag. Bay pou li diye sa yo. Li diye bay problem pou li. An tou ka nan kesyon jalouzi sa a, gen nèg ki pa janm dòmi. Kòman pou nèg la dòmi a yon zam nan bouch li? Gen nèg ki pase nuit blanch. Yon nèg ka avèk. Gen nèg ki dòmi sou chèz. Gen nèg ki dòmi sou kanape. Genlè ki dòmi sou galri. E fò respekte kòmandan. Ou konprann? Se yon kòmandan. Kòmandan an pale. Sa se pa respekte. E gen de nèg pou nan ap dòmi. Wi, obeyi a lòd. A bon. A lòd kòmandan. Gen de nèg pou nan ap dòmi tou, se gade yo gade, yo voye yon gout dlo frèt sou yo. Yon boki dlo frèt. kap fè bachat deyò ou pa pridan menm non ou pa pridan non ou pa pridan non mesye ou trè pa pridan e mesye ou konnen w avèk on kòmandan nan kay la epi wap fè bachat deyò ou pa pridan non ou trè pa pridan menm se tou on fanm ki wi se vè sa Ou pa pridan. Ou fè mayo yon polisye. Men apa. Wap fè. Non, ou pa pridan. Mde gon zanmim ki dim. Se se sa. Tande, pye maten. E zanmou, bon jan zanmou. Mgon zanmim, zanmi pye maten tou. Wi, de. Mde pale mesye. Mgon bonjou. Sa misye panse li poun ba nou kòm blag. Ou l gon mennaj bagay sa yo. Donk yon ti moun anfòm li montre nou sou tiktok tout bagay. Sou instagram. Epi li dim e. Mennaj li son simo. M di misye kisa? On nèg konsa fò w kòmanse ekate l wi. Gade! M di misye se kòlòt ou te papa? M di ou pran chans. M di zanmi m, retire kò w nan dosye sa tande papa. Retire kò w nan dosye sa. Si nèg a renmen madanm li. Non tande a. Bazil renmen l vre. E si madanm li renmen l tou? Yo fèk marye wi papa. Bon. Fèk marye wi mon frère. Luka map salye tout nèg simo pam yo m pa konn si ladan nou ki fèk marye madanm nou te pa m pa konnen men gen yonn nan madanm nou ki gen foto li avèk mennaj li tout bagay se mwen ki konseye l pou m di l kite ok se mwen ki konseye l sa Owen? Yon lòt bagay. Moun yo pa pride menm. Ah, gade, pa yon mèt konseye l vre. Owen? Moun fèk marye, fèk bagay la, tèt chaje. Men yon nèg dou. Bala, bala, bala tout kote wi. Men medam yo tou frè. Hein? Medam yo tou. Non, m ap imajine yon nèg li menm oh. ki pèdi kat mari li, li pa wè kiyès pou l al chèche kòm fanm, se madan yon polisye. Madan yon polisye. Bon, ou wè nèg sa tèt li dwat tou? Yon fanm dwe al chèche kòm nèg. Mario Mario Non gen problem Bagay yo anpil Joe vye bagay la li menm Bagay yo anpil Bagay yo anpil Alon pou fanm Gen de nèg te pouse yo gen de dèyè yo mouche Oh Pou al chèche se mari yon polisye ou ta al chèche Tèt ou pa dwat mèt la Non non problem Menm si w ap fè vagabondaj men omwen Gras a Dye donk nou gen yon vi nòmal. Lis yo nan sezi la. Yo efase. Nòmalman yo efase. Yo efase. Yo efase kòman w ap ekoute, kòman w ap kòman w ap fè reziste fas a yon sistèm. E menm ekoute se menm jan yè yè m tande Jean Bertrand Aristide ap pale de koudeta 2004. Aristide genlè bliye ke se li menm ki mete peyi a nan eta sa a avèk kraze lame a. Jodi a pawòl sa yo, yo te ka kenbe, men pawòl Jan Mèt Aristide yo pa ka kenbe nan peyi a, paske se li menm ki te vin la avèk blan an, li kraze lame a, e depi pa gen lame, pa gen yon granmoun nan yon kay, sa w te bezwen genyen, se dezòd pou l ye wi, e de fèt vwala donk nou sòm dan le dezòd, ou pa ka jodi a pou w ap vin denonse dezòd, jodi a w pa kapab vin ap pase pou pi bon. Paske jodi a, ou se moun ki pran desizyon avèk blan pou kraze yon peyi, pou kraze yon lame. E depi pa gen papa nan yon kay, depi pa gen fanmi nan yon kay, kisa pou l te ye? Se dezòd pou l te ye wi. Klè. Sa w vin rakonte la a? Se si pa t gen foli pouvwa. ok pou aksepte kraze yon lame yon peyi or Haïti pran endepandans li avèk lame m poko janm ka konprann sa e m poko janm ka konprann tou nan deba sou lame pou m wè gen de nèg kap di w oh Haïti pa bezwen lame nan nou paka fè l konsa anben nou pa bezwen lame nap toujou nan eta nou ye la wi nap toujou nan dezòd sa wi mèt an nan tout. Petion prezidan paske petion te gentan kite desalin paske petion pat nan ekip desalin e petion te gon djob espesyal e depi lè sa se konsa lap fèt mentnan lè w pran estime kanmenm si w pran estime nan ki ane enben peyi an te la toujou peyi an te la toujou donk men estime poukisa l pat kontinye piske estime ou wè se t on bon entelektyèl on nèg ki pat awogan. Men travay Estimé. Men se t on vizyonè. Yon vizyonè. Kòrèk. Ou wè si Estimé pa t moun sa l te ye, li te gendwa pa egziste mesye si l te awogan. Kòrèk. Ou wè sa m vle di a la? Kòrèk, kòrèk. Gen nèg k ap fè ti touch, lè yo gade yo pa ka fè gwo, men y ap fè yon travay kanmenm. Y ap fè yon bagay kanmenm. Kòrèk. Donk, gen de nèg menm ki pa fè anyen menm. Kòrèk, kòrèk. Men moun ki pa fè anyen an, dan listwa yo montre w se moun sa yo blan pi renmen. Klè. Klè. E sa m vle di w la. Klè. Men. Epi gade, gade Jovenel Moïse. Ou te ka di, ou ka di nenpòt sa ou vle de Jovenel. Men se yon prezidan ki te gen yon vizyon pou pou Ayiti. E li te kanpe. Vizyon pa dwe ret nan tèt tou non. Non, talè, talè, talè, li te kòmanse ateri. Non, talè, talè, li nan tèt ou li papa. Talè, talè, pa bliye, pa bliye. Travay Jovenel Moïse la, li te doub. Yon travay dabò sou le teren, fòk li pwouve sa l ka fè sou teren an, nan mete kouran a goch a dwat, plis yon travay l ap goumen avèk yon sistèm, nan koupe kontra, nan koupe sesi, koupe sela, koupe privilèj. Ou panse se yon bagay ki fasil? Wi men, Jovenel, m pa vle di Jovenel, Jovenel te gen yon konpòtman ti bebe, men Jovenel se tankou. Non men. Li mouri nan konpòtman ti bebe a? Non, ebyen men se sa map diw la. Sa vle di ke m pa konnen nan sa misye ap di eske l kwè nan sa lap fè. Komsi te gon migma. Vwala, vwala. Gon gon dezakò. Te gon migma. Antre Jovenel e Moise. Gon pwoblèm. Banm rete nan sa Se sak fè lè w pa vle moun pale w ap kontre kare moun pandan m ap di bagay la w di menm bagay la Mwen pa de m ap di l paske w pa kite m fin di l Petèt si m te kanpe ni mwen ni ou nou t ap pi byen pase Pwoblèm ke w genyen Jovenel Moïse lan Gen de kote ou al pran l, ou di misye se yon nèg ki te vle yon bagay. Menm kote ou al pran l lan, epi ou wè se sou yon eponj w ap monte. Wi, wi, kòmsi li pa t gen, li pa t gen asis zye, li pa t gen anba, li pa t gen anndan. Ou pa konnen, ou pa konnen sa misye ta fè. Kòrèk, kòrèk. Se tankou misye t ap fè yon seri de travay. Bon, ban m pran m nèg Nòdwès, hein, si nou pèmèt mwen. Dayè son nèg ki te mekanisyen machin ok se mekanisyen machin Jovenel Moïse te ye Jovenel Moïse te konn fè kous kamyonèt e Senlwi di Nò Pòdepè kanpe touche nan men pasaje donk se destenl ok e destenl ki te pèmèt li vin prezidan ok donk men kanmenm. Nan moun wè vrèman nan nan sal genyen kòm imaj kòm si nan nan nan entansyon ke w wè l genyen ou santi gon bagay ke l te vle fè e se sa w sot di la talè a pè Matela tout tout nèg ke blan wè ki vle fon bagay li fin avè w tout nèg ke blan wè ki vle fon bagay pou Ayiti li fin avè w e de fèt L'assassinat du President Jovenel Moïse a été planifié aux États-Unis. Kelke pa fò pa nan konfyolo avèk blan an tou pou dirije. Paske pou kenbe pouvwa a jodi a tout nèg ki pase pou pouvwa a yo antann yo avèk blan an. Yo nan konfyolo avèk blan an. Yo kont pèp la ou bliye pèp la lè ou rive sou pouvwa a paske ou vle gade pouvwa a. Se toujou sa nou fè fas, se menm reyalite a. Il y a nuance ok il y a nuance entre konfyolo. Se blan k ap di w sa l vle pou rete sou pouvwa a. Se grenn mwayen pou rete sou pouvwa a. E ou menm ou konprann li konsa. Jan ke li di w la se konsa ou konprann li. Pou m rete sou pouvwa a fò m bay blan an tout sa l vle. Epi pèp la li menm li nan lari a, manifestasyon agoch adwat, ou pa ka delivre anyen. Men w la. Ou la. ou la. Jodi a ki mete peyi a nan eta sa. Se kalite nèg sa yo nou gen jodi a. Mwen ou tande ou wè louko m pa gen ken nèg ki pase sou pouvwa an Ayiti. Malerezman nou gen tandans sa isit an Ayiti. Depi nèg la te pase sou pouvwa li fin pase sou pouvwa epi lè tan l pase yo vin prezante w.